Medam, madmwazèl e mesye, lèzami, bonjou, bonswa pou nou tout. Se yon reyèl plezi pou nou twouve w yon lòt fwa ankò pou nou kapab pote yon lòt videyo pou ou. Peyi a an boulvès, bandi k ap frape, gang, vitelòm yo se gwo pwoblèm, se panik, se moun k ap boule, se moun k ap mouri, timoun lekòl se kouche yo oblije kouche pou yo pa pran bal. Anpil gwo dega. Vitelòm anonse pou l fè gwo dega, gwo malè nan Tòsèl e DG lapolis la li bay yon entèvyou sou Scoop FM kote li bay plis eklèsisman sou operasyon lapolis ap mennen e operasyon lapolis genyen pou l mennen nan Matisan. Huh la police la pap domi gen anpil anpil anpil travay kap fèt nan la police la nan moman nap pale la nap envite w si w poko abòne avèk chanèl sila abòne avèk tele nouvèl aktive klòch notifikasyon an yon fason pou kapab toujou resevwa tout dènye video nap mete sou chanèl sila nan tòsèl baz vitelòm nèg yo. Mete dife sou plizyè moun e menm mete dife sou moun nan baz yo. Moun yo mete dife nan baz yo se ta moun daprè yo menm yo ta fè konnen moun sa yo se toutè lapolis yo ye, se moun k ap bay lapolis enfòmasyon. Men gen lòt enfòmasyon tou ki ta fè konnen tou se ta lapolis ki te ka mete dife sou moun sa yo. Men enfòmasyon yo li plis sanble avèk moun nan baz vitelòm bandi nan baz vitelòm se nèg yo menm ki touye moun sa yo mete dife sou yo avèk tout moto ke yo ta di yo menm se toutè lapolis se moun kap bay lapolis enfòmasyon ebyen lapolis la vrèman detèmine Pou le mete tout bandi kap bay pwoblem tout bandi sa yo an derout. Ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou genyen direktè jeneral dwàn Romel Bell ki revoke pou enplikasyon prezime l nan achte zam, nan trafik zam ansanm avèk gang 400 mawozo yo avèk lòt bandi ankò ke ameriken ta bloke viza misye nan moman n ap pale la. Nou tout sonje yè mwen te bay yon enfòmasyon konsènan yon polisye. An fonksyon k ap travay pou nèg 400 mawozo yo, nèg anba pikan, bò lakay Jean Tholbert Alexis. Ebyen se misye n ap gade la. Misye n ap gade la, misye se yon polisye misye ye. Misye l ap travay pou gang 400 mawozo yo, nèg anba pikan, bò lakay. Tolbè Aleksi ansyen depite. Ansyen depite Tolbè Aleksi ki se manb 400 mawozo tou. Se nèg sa menm yè mwen te pale nou an. Se polisye sa, se misye lapolis dcpj arete. Misye anba kòd rèd la, misye mare tankou krab. Misye ap reponn kesyon sou akizasyon ke li ta gen akwentans li ansanm avèk gang 400 mawozo. Ebyen imaj sa nap gade ansanm avèk mwen la, sa se yon imaj ki montre yon kidnaping kap fèt. Kidnaping jodi a la son bagay ki fèt pi fasil. Gade, nèg yo ouvè machin, yo bon an premye tan, nèg yo bloke machin nan. Men, daprè tout enfòmasyon, di misye se ta yon chinwa misye ta ye. Ebyen imaj sa a, se imaj kidnapin ki fèt misye nwè. Machin blan an, se machin misye e nan Dèlma 83 yo ale ansanm avèk misye e trè fasil nèg yo ap frape, nèg yo ap fè kidnaping kòmsi se pate cho kap vann, se konsa ebyen nèg yo alèz nan peyi a pou yo fè kidnaping avèk polisye, avèk inifòm lapolis. Ebyen jan nap gade l ansanm avèk mwen la, nèg sa yo nap gade la se nèg 400 mawozo, gen ladan yo la nèg yo Nèg yo pat konnen si yo ta pral mouri. Sa se videyo nèg yo, gen anpil ladan yo ki gentan tonbe anba bal lapolis. Nèg yo ap fè chawa, y ap pran plezi, epi nèg yo pral mouri. Pil zam, gwo zam yo nan men yo, epi nèg yo pral mouri. Ebyen se konsa. Jan nap gade l la ansanm avèk mwen nèg yo ap pran plezi ann gade ann tande plezi nèg yo ann gade kòman nèg yo ap alèz ann gade tou videyo kidnaping sa epi aprè na pral tande DG lapolis la Frantz Elbé ki pale de dosye Matisan gang 400 mawozo Gang Vitelòm on pakèt lòt ankò. Ann swiv ansanm avèk nou. Men tanpri zanmi m kolabore avèk nou, ede nou, ankouraje nou nan travay la silvouplè. Paske lè n travay, n pran tan, anrejistre videyo, tou sa, ban nou love la, ankouraje nou. Pataje videyo nou, kòmante. Si gen yon erè, ou kapab di nou l nan kòmantè, nou menm n ap korije sa. Mèsi anpil avèk tout moun ki toujou sipòte Tele Nouvèl. ki genyen jodi a nan peyi a asavwa, fè dè operasyon o nivo dè zòn de non dwa e sekirize le peyi. M ap di wi, e nou an mezi pou n konfime l a popilasyon an, ke lapolis nan eta l aktyèlman an mezi ke pou l goumen kont bandi. trake bandi e pran kontwòl espas ke yo okipe a, anfen pou bay popilasyon an sèvis. Sepandan, kòm nou toujou ap di l, pèsonèl polisye a la, a yon moman done te gen yon ti pwoblèm de fistrasyon polisye yo. Men aprè de mèt rankont ke m fè avèk yo, pou n sansibilize yo. Donk nou kapab di ke polis yo motive e angaje yo lan lit kont banditism an Ayiti. Men, li mande pou ke nou kontinye travay an tèm de fòmasyon epi an tèm dekipman pou lapolis la. Donk nou lan stad de ranfòseman kapasite operasyonèl lapolis la. par la formation et par la dotation des équipements appropriés qui pou permettent que l'institution réponde à la responsabilité que l'on va choisir. Nous y comprenons ou y a confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, nous n'ont pas qu'à intervenir euh, village de Dieu. Nou pa ka entèveni. Gran Ravin, yo poze tèt yo kestyon mentnan, kès ki fè defo a lapolis nasyonal ki fè jiska prezan yo pa kapab entèveni pou fasilite menm le pasaj dè vwati, dè kamyon, dè jan de kafou e dan le gran sid di peyi pou yo kapab vini nan lwès? Eske son pwoblèm de pèsonèl, operasyon lapolis pa ka fè? Eske son pwoblèm de materyèl? ki genyen eksplike peyi a paske anfèt tout moun ap tann ke direktè jeneral la di yo sak rive ki fè yo paka fè sa. E kòm sèl fòs piblik efektiv ke n gen an nan moman an, li revyen a nou menm pou ke nou pran responsablite nou avèk mèg mwayen ou avèk mwayen adekwa. Si yon moun ap obsève lapolis la, w ap wè ke gen de efò konsiderab k ap fèt nan lapolis la. E ojoulejou, gen de espas ke n ap okipe. Nou kapab di ke nou bay yon senp demonstrasyon, 24 avril dènye, 2 gwoup bandi ap afwonte onivo plèn nan, pami jeneral. Aprè evalyasyon ke n te fè, nou te fè pwomès, nou te di ke sitiyasyon sa k ap evolye a, se yon kesyon de kèlke zè. E lapolis deplwaye, e nou montre vrèman ke ke lapolis a grandi. E rapidman nou pran kontwòl zòn yo, e nou fè ke nou pèmèt ke aktivite reprann onivo laplèn. Li rete kanmenm pou ke nou ranfòse dispozitif yo. Li rete kanmenm pou ke nou plis operasyonèl anndan plèn nan. Aktyèlman la, gen de rekèy enfòmasyon k ap fèt e gen de gwo operasyon ke nou pral fè. Operasyon de grand anvègir. N ap kontinye trake bandi yo. Mètènan, entèvansyon Matisan, entèvansyon Gran Ravin. Kòm pwofesyonèl. Tout sa ke wap planif, tout sa ke wap fè ou vle reyalize, tout pou objektif ke ou genyen pou ou atent li, li mande yon planifikasyon, li mande yon timing. Nou vle byen fè l. Nou konnen ke popilasyon an fatige. Nou konnen enpòtans Matisan. Matisan kòm nou souvan di l se pòt dantre plis ke 4 depatman. e yon grenn pati nan lwès la. Biznis sa ta afekte o nivo o nivo gran sid la. Ou vin genyen kou de sekirite, kou de transpò e kou de sekirite vin yon m te kapab di w yon kou ajoute sou m te kapab di w pwodui Sid yo, ki pral nan Sid ou di mwen k ap sot nan Sid. Donk l afekte konsiderableman ekonomi peyi a. Donk se pou n montre w enpòtans ke Matisan reprezante. Men nan dènyè konferans de près ke m te fè, nan non lapolis la nou di popilasyon an, ban nou ti tan tou kout. E nou te di ke gouvènman an avèk lapolis la ap travay pou rezoud pwoblèm sa e pwoblèm sa pou rezoud pwoblèm sa definitivman. Nou pa pral fè entèvansyon ke nou pral fè yo pa pral tankou entèvansyon e jodi a epi demen epi pwoblèm ankò non nap tou rezoud pwoblèm nan definitivman. Men n ap mande apui popilasyon an. N ap mande diferan sektè ki anndan popilasyon an. N ap mande otorite politik yo. N ap mande aktè politik yo pou yo kolabore ak lapolis la. Pou ke nou ka genyen lapè, trankilite e de manyè dirab, fò ke diferan aktè lan vi nasyonal la met tèt ansanm e antann yo. sou jesyon peyi a. Si n pa rive fè sa, tout entèvansyon ke n pral fè yo la, arete bandi, echanj de tir, malerezman bandi tonbe, si ke striktirèlman nou pa reflechi sou jesyon peyi a, n ap fin pran kontwòl Matisan, n ap fin pran kontwòl de nou, m te kapab di w kote k ap bay pwoblèm yo, si mwa aprè, ennan aprè, dezan aprè, Si n pa jere byen, nou ka retounen nan menm sitiyasyon ankò. Pou evite yon sèk pou n ap woule de tanzantan, donk fò n aji sou konjonktirèl la ki mande entèvansyon miskle, entèvansyon pou ke nou pran kontwòl espas la, men an menm tan tou fò n aji sou striktirèl la. Fò n aji pou ke izin k ap pwodui bandi a pou definitivman nou kraze izin sa a. E pou kraze izin sa a se fò gen antant ant diferan aktè ki genyen nan vi nasyonal la. Sa vle di moun yo mèt fon ti tann sou kesyon Matisan an, yo mèt gen lespwa ke ap kapab pase sou Matisan. Eske se sa w vle di? Egzakteman. E sa nou di l, nou di l pa rapò a analiz ke n fè, pa rapò a preparasyon nou, pa rapò a atant nou de gouvèneman an, e nou konfyan nan nan sa, e konkrètman gen de angajman k pran, e gouvènman asepte fè de debo konsiderab, e gon volonte manifès pou ekipe lapolis la pou reponn a egzijans moman an. Donk se sa k fè ke m an mezi pou ke pou m riske repitasyon mwen kòm pwofesyonèl pou m di ke pa lontan pwoblèm nan ap rezoud. Tout moun nan peyi a e mwen menm an patikilye m te fè yon twit, m fè yon twit konsènan operasyon ke lapolis mennen nan baz 400 Mawozo. kote tout inite yo te rive eksetera, yo te wè tèt mò, zo mò, kay ougan eksetera, epi m fè tout la paske mwen di baz sa se yon baz ki detwi, par la swit 400 mawozo retounen avèk fòs. Kòman ou ka eksplike popilasyon apres avoir mis en deroute des individus illegalement armés epi yo retounen eske se lapolis la k pat gen mwayen pou ret sur plas ou di mwens se te yon move kalkil ke nou te fè pou 400 mawozo a? Li pap elegan pou ke nou al kesyone nou sou de operasyon ki te fèt. E ke operasyon yo fèt epi pa t gen konsolidasyon. Se etap ki te manke a se yon etap de konsolidasyon. Donk e nou menm o nivo lapolis la, bon lapolis la grandi, fò l viv de eksperyans pase. Donk nou grandi, donk tout kote ke n ap opere, etap konsolidasyon an ap fèt. N ap goumen kont bandi, n ap trake bandi, n ap pran espas, n ap okipe espas yo. Men mwen mwen di tou kòm pwofesyonèl nan kesyon sekirite, fòk nou aji sou konjonkti yo la, epi fò n mete de baz solid tou pou nou rezoud pwoblèm lan definitivman ki se striktirèl. Sou Pènye, 2 temwayaj 2 manm nan popilasyon an ki di yo gen kay yo, epi lè chèf lye a Vitelòm eksetera yo pran kay yo. E gen yon enjenyè ki se yon ansyen minis ke m pa p site non, lè te PTC, yo fè misye kite kay la, nèg yo monte baz nan kay la. E a kote il y a l'Académie de police, il y a l'Ecole de la magistrature, il y a des infrastructures de d'Etat ki la. E kès ki fè pwoblèm gen. Gen biznis Depite Cholzer anwo a etsetera. Gen legliz anwo a. Gen yon pakèt moun, gen de sitwayen. Ki sa k fè pwoblèm? Paske nou konnen lè gen bidonvilizasyon li difisil. Men Pènye a se yon zòn kote nou ka mennen operasyon bokou pli fasil daprè selon selon sa sèten moun di m. Poukisa nou pa ka rezoud pwoblèm Pènye a? Èske gen yon bagay ki ki poze pwoblèm anwo a ki fè nou poko ka aji avèk efikasite pou moun yo ka tounen lakay yo? Nou konnen ke n. Nou te gen yon sitiyasyon sekiritè konplike. Anpil katye gen egzistans gang ladan l. Donk lapolis la o fu e a mezi ap mennen de operasyon e pran kontwòl espas yo. Pènye limitròf ak Kwadèboukè. Sa se youn nan faktè ki ki menase katye PNUD an. Nou konprann li, n ap aji sou li. Nou ogmante prezans o nivo PNUD. Men pou rezoud sitiyasyon PNUD an, li pa rete senpleman a prezans polisyè a paske katye sa a l ap genyen yon menas pèpetyèl sou li toutotan ke sitiyasyon Kwadèboukè a nou pa totalman kontwole l. Donk se sa k fè ke n ap aji ni Kwadèboukè, ni Pènye, ni Petyonvil an menm tan. Nan minit ke m ap pale avèk ou la gen dèz operasyon k ap dewoule. nan zòn nan. Yep. Gen operasyon k ap reyalize. Bilan pasyèl pou operasyon sa ke n ap pale la. Gen bandi ki nan echanj, malerezman ki tonbe. Gen moun ke yo kidnape ke nou libere. E gen deja 2 veyikil ke yo vole, ke nou rekipere. Nou pako gen dènye bilan yo paske operasyon an li an kou toujou. Donk se pou n moutre ke nou trè sansib a sitiyasyon sekiritè chak zòn yo e nou bay garanti chak jou n ap travay pou ke nou amelyore kondisyon sekirite anndan peyi a espesyalman nan zòn metwopolitèn nan ki reprezante yon pwoblèm. Youn nan pwoblèm ki toujou ke m toujou wè e ke m toujou pale avèk de lòt moun, se ke lè lapolis la fè des operasyon, Gran Ravin, Vilaj de Dye, Kwadèboukè, Pènye etc. Leta li ta dwe entèveni paske gon pwoblèm sosyal ki egziste a lenteryè de bidonvil sa yo. Sètadi. Bandi yo yo vin chèf paske lè yo fè des aksyon yo ede moun yo, yo kamoufle moun yo achte diri, lwil ba yo kòm manje. Si leta pa entèveni nan ki mezi ke operasyon ke lapolis ap fè yo lap kapab jwenn rezilta paske bandi yo ankò kapab tounen paske popilasyon an, moun yo kap viv nan zòn sa yo, yo ekstrèmeman mizerab. Sa k fè ke nou sot pale talè a, nou di ke pou rezoud pwoblèm lan definitivman, Fòk genyen yon apwòch miltidimansyonèl. Sa vle di ke fò nou aji sou le sosyal, fò n aji sou ekonomi an. Donk se pa senpleman operasyon polisyè. Operasyon polisyè se pou konjonkti la. Men lè n fin jere konjonkti la, fò n travay sou striktirèl la. Donk lè sa a, li pral mande pou ke Leta plis angaje l lan bay sèvis a popilasyon an lan zòn sa yo. Donk se li menm ke nou rele etap de konsolidasyon. Etap de konsolidasyon se prezans kontini lapolis lan zòn lan, men an menm tan tou fò leta bay sèvis. Fò ke moun ka al lekòl lan zòn lan. Fò genyen swen lan zòn lan. Fò, m te kapab di w, leta prezan lan zòn sa yo pou bay moun yo on lòt opsyon. Pou ba moun yo on lòt opsyon ot ke le banditisme pou sa ki sa moun ki pi fèb ka al nan bandi yo. Ou konprann? Donk e donk se fòk nou aji sou tou lè de opsyon yo, konjonktirèl e estriktirèl. Youn nan bagay ki rann polis la fèb se kesyon kidnaping nan. E Li mon, li, li rive epi l ap grandi de manyè eksponansyèl. Sa vin kreye anpil doute e retire anpil konfyans ke sèten moun gen nan polis la. E nou remake, depi anviwon de ou twa semèn l ap bese, men nanpèch gen de machin ki gen plak ofisyèl ki kontinye ap fè de, de, danlèvman nan, nan peyi a. E sitou nan zòn Dèlma. E. Ki jan nou menm nou nou analize kestyon kidnaping nan paske li vin yon biznis paske lapolis la lè yo pran moun yo moun yo lontan m pwofite m salye dcpj lontan estrikti sa ki se direksyon santral polis jidisyè a lè gen de kidnaping ki fèt moun yo toujou al jwenn dcpj e se dcpj ki chache yon jan pou l libere moun yo jounen jodi a Paran yo negosye dirèkteman ak bandi yo e gen de paran k pote kòb bay bandi yo, yo lage youn epi yo kenbe yon lòt. Metan, ki refleksyon ke lapolis la fè pou n omwen rezoud pwoblèm sa e ki mezi nou pran pou l te kapab diminye jan n te wè l te diminye pandan 2 semèn yo? Nou travay anpil sou prevansyon. Se sa k fè ke chak jou nou travay pou ke nou genyen plis polisye nan lari a, pou ke nou gen ranfòse deplwaman polisye nou nan lari a pou nou fè prevansyon. Men an menm tan, fòk nou pase nan yon dezyèm etap. Premye etap la, li epize. Li pèmèt reyèlman ke nou gen yon bès nan nonb de ka kidnapin yo. Men pou nou gen yon meyè. jesyon de ka sa yo se fwaye a pou n kraze donk fwaye yo nou deja konnen yo donk li pa yon sekrè pou tout moun se gran ravin vilaj e ot donk mentenan se fwaye a nou pral kraze. Se sa. Popilasyon an met kòz mal kase. Fwaye a ki mal kase. Nou dwe atake pwoblèm lan egzakteman kote l ye a. Gon bagay kap di toutan yo pa konprann kijan de polisye ap mache yo pa gen katouch oubyen yo pa gen anpil bandi yo gen gwo zam yo jwenn gwo zam yo yo pa ann ayiti e yo jwenn anpil katouch y ap gaspiye. Lè lapolis la nan nou reyini, lè n poze pwoblèm sa a, pwoblèm ladwann nan peyi sa a, pwoblèm fwontyè nan peyi sa a, piske e pa nou menm sèlman, ki tip de repons nou jwenn? Paske popilasyon ap di li pa nòmal pou de nèg fè de semèn ap tire e ke lapolis la li menm kapab gen difikilte pou l jwenn minisyon. Eske genyen de refleksyon nou fè sou sa e ki sa nou ka di popilasyon an a sa paske yo wè zam ap vann, yo wè minisyon ap vann toupatou? Anvan ke m reponn ou, m ap retounen sou dènye mo ke m pwononse yo. Lè m pale de kraze fwaye a, kidnapin nan, vle di pran kontwòl espas sa yo de fason aske pou ke nou sèvi popilasyon an mye. Mwen pote presizyon sa a pou evite tout movèz entèpretasyon. La kesyon ke w poze m lan nou vini dirèkteman a trafik ilisit dam. Donk, nan pwoblèm ke peyi a ap travèse a, trafik ilisit dam lan se youn nan pi gwo pwoblèm ke nou genyen. Depi ke nou pa arive kontwole trafik sa a, donk n ap toujou gen pwoblèm avèk gang. Donk pandan ke n ap fè operasyon, men fòk ke pò nou, ayewopò nou kontwole. Se sak fè ke nou fè de rekòmandasyon pou ke nou mande yon espas nan leta a kote ke diferant enstitisyon yo, dwàn, ayopò, APN, lapolis, nou gen yon espas kote ke nou rankontre pou ke nou travay de manyè konjwent pou ke nou. goumen kont trafik ilisit dam nan peyi a. E gade ki jan ke fwontyè nou ka plis kontwole. Pa bliye ke gen yon pakèt pasaj sou fwontyè la. Donk fò nou travay de fason aske pou nou boukou plis prezan sou fwontyè la. Fò gen plis kontwòl o nivo de la dwàn nan pò nou yo, tou sa. Donk se yon ansanm de mezi ke leta dwe pran. E m panse ke pa lontan, gen de mezi k ap pran pou ranfòse espas sa yo. N ap pale pito yon lòt tèm. Gen de polisye ki gen revandikasyon espesifik. Gen polisye ki blese griyèvman, genyen k mouri. Èske nou panse a fanmi yo, a timoun yo? E kisa ou menm, lè w vin kòm direktè jeneral, ou fè pou yo de manyè konkrèt paske gen anpil nan yo, yo te abandone, yo neglije. M ta renmen konnen sa w fè pou paran yo, sa w fè pou timoun yo e de moun ki te la pou pwoteje e sèvi yo ki mouri sou chan batay. Fistrasyon polisye yo, souvan m konn di yo ke yo jistifye. Donk se pa rapò a ansanm de pwoblèm ke yo konfwonte. E pwoblèm sa yo ke w Ou di la se pi youn nan pi gwo pwoblèm ke lapolis a konfwonte e sa kreye anpil anpil fistrasyon lakay polisye yo. Se sak fè ke nou te mete yon komisyon sou pye ki pou travay sou yon meyè priz an chaj de polisye yo lè yo viktim e paran yo polisye yo lè yo desede. Donk nou reyalize plizyè atelye de travay e nou arive fè yon pwopozisyon darete o gouvèneman sou endamnizasyon polisye viktim nan kad operasyon e paran pitit polisye ki desede nan kad sèvis yo. Pwopozisyon sa li o nivo gouvèneman an. y ap etidye li, pase men ladan l pou ke yo pibliye l. Men fò m di ke m te gen avi favorab preyalab di gouvèneman sou travay sa a. Donk nou rete kwè ke pa lontan ap gen yon piblikasyon ki fèt nan sans sa a pou. Bonè enstitisyon an pou ankouraje polisye yo k ap riske vi yo chak jou nan lari a. Men nan pou kat de debiye polisye yo toujou gen yon reta de moun ki nan enstitisyon k ap travay 24 è sou 24 paske polisye a menm si li gen yon ti tan l al lakay li men li toujou mobilize. Pou ki sa leta, estrikti kote ni la la pnh, administrasyon la pnh pa pale nan lè gen gwo reyinyon k ap fèt nan manm konsèy etsetera pou yo konnen ke an s ki a trait a la polis nasyonal pa ka gen reta paske kòb la piti paske yo deja la pandan n ap pale la yo dwe youn ou de mwa yo y ap tann ti kat la. e yo yap pale tout lajounen depi yo wèm yo bay m kont si map vin fè entèvyou a menm tèlman m tande sa m poze yo kesyon eske gen mwayen pou yo te kapab toujou ajou pou 2 polisye. Gen 2 efò kap fèt m kwè ke pandan m gen bran kòmandman an gen 2 efò kap fèt konside efò kap fèt pou nou amelyore kondisyon travay yo ke reyabilite espas ke yap viv Pou ke li pwòp, pou ke yo gen enèji, pou ke yo gen kouran elektrik, tout sa. Donk nou gen anpil entèvansyon ke nou kòmanse fè lan de seri de komisarya, sou komisarya de polis. E donk pou kesyon ti kat, donk se yon bagay ke m pran anpil akè. Salè polisye. Frè pou polisye, prime de risque la pou polisye yo donk nou pran sa ak se sa k fè ke nou travay nou anonse ke n ap ogmante prime de risque la pou inite espesyalize yo e gen de inite menm ki t ap touche ba lan prime de risque sa ogmantasyon an prale jiska san pousan donk sa rive fèt Pa rapò a asenisan, asenisman ke fè lan enstitisyon an. Nap toujou travay avèk ministè dè finans ke nou genyen de trè bon rapò pou ke nou jere pwoblèm sa yo pou yo lan le pase yo te konn rive pou lan moman sa yo pou yo pa rive. Mon kesyon a 2 volè. Moun nan lapolis la ap mennen operasyon. Epi mwen wè palè nasyonal ki pa gen jodi a, ki pa gen prezidan ladan l, gen de zam ekstwòdinè. Eske gen yon lwa ki pèmèt nou itilize inite espesyalize yo avèk zam ki nan lapolis la? Oubyen gen de lwa ki entèdi nou? Dezyèm volè kesyon m nan. Mwen konn wè de moun, de polisye ki gen de zam ekstwòdinè ki kapab pèmèt nou entèveni, men moun sa yo lepli souvan yo an detachman, de nèg ki konn batay, de nèg ki gen ki gen fòmasyon. Eske nou pa panse e nan kad travay, batay ke nou pral mennen kont bandi an, bandi yo nan peyi a, pou nou ta rapatriye sèten polisye nan inite espesyalize ki an detachman e yo ta bay 2 lòt moun ki ye polisye petèt pou asire sekirite vip yo, paske anfèt gen m wè gwo gwo nèg ki konn batay ki ka batay ki an detachman, eske pwoblèm detachman sa pa rann lapolis la trè fèb? Sa nou konnen pou ke nou ranfa ranfòse batay nap fè kont le banditisme gen de mezi administratif nou sipoze pran. Fò genyen yon pèsonèl polisye ki kalifye, fò gen materyèl, e fò gen planifikasyon tou. Donk resouszimèn nou, nou akòde anpil enpòtans avèk li. Donk nou pa pral rantre nan detay, men gen de mezi ki ap pran nan jou sa yo pou nou genyen efektif rezonab ki pou pèmèt ke nou reponn a defi ke nou genyen nan moman. Nan lepale. Palè Nasyonal gen 2 inite spesyalize ladan l ki la pou sekirize espas palè a, espas vip a, fanmi vip a, tou sa. Donk si nan ka ekstrèm, kòm kòmandan an chèf, avèk laval otorite politik yo, nou pral itilize tout materyèl ki genyen. Moman an pa ko rive, nou pa ko fè l, men Gon moman kap rive, map itilize tout sa m genyen nan lit kont bandi. Pou defann la Repiblik. Wi. Toujou nan menm bay sa, genyen nap avanse plizoumwen vè fen entèvyou a men nap poze tout yon lòt kesyon. E blennde yo gon pwoblèm serye. Blennde yo se chif yo ye, gen de twa ki dramatik. M tande polisye ki nan blende yo, yo wè m, yo pale avè m, yo di yo ta renmen nan ekipman ke lapolis ap fè, ap vini an, yo pote pou yo achte blende ki pi dramatik paske sa pèmèt yo deplase plis. Epi, yo pale m tou de blende yo ki gen de pwoblèm toutan, y ap debwate, etsetera, etsetera. Èske nan. nan sa n ap achte, materyèl n ap achte a kounye a la, èske n teni kont de espesifisite sa yo pou polisye yo kapab bokou pli efikas pou yo kapab ede enstitisyon an pou ede popilasyon an paske gon pwoblèm nan acha de materyèl nan lapolis la? Nan akizisyon ekipman pou fòs de lòd, gen yon pwosedi ki trase pou sa. Se ki sa pwosedi la ye? Lè w ap achte ekipman pou fòs de lòd, premyèman, se ekspè anndan enstitisyon fòs de lòd sa a ki di men ki tip dekipman ke m bezwen. Men pou ki sa, men pou ki sa. Teknikman, avi teknik lan obligatwaman dwe sòti nan fòs piblik la. Dezyèm etap, otorite politik yo achte. Si pwosesis sa a pa respekte, w ap fè yon movèz akizisyon. San ke nou pa rantre nan detay, men nou bay garanti ke sa pa fèt e nou pwofite pou nou felisite otorite politik nou yo aktyèlman paske yo trè sansib a sa, se avik teknik e se sou avik teknik nou ke y ap fè akizisyon yo. Materyèl k ap vin la yo, se materyèl ki ka reponn a ijans e bezwen lapolis nasyonal la. Tout ekipman ke n ap achte la, se sou avi teknik lapolis, ekspè nan lapolis. pa menm le direktè jeneral, ekspè anndan lapolis la nan domèn sa a, ki fè etid, ki pwopoze ki tip dekipman pou yo achte. Nou pa sèlman pwopoze gade videyo, gade papye, men nou tyen ke Gen de komisyon ki ale ki ale teste ekipman nou, gade ekipman nou anvan ke nou fè kèlkonk akizisyon. Hey! Ou gen pwoblèm bann? Zest of Moringa pote solisyon pou ou. Gen zouti, se pomad pa w lan menm, sa k pral pèmèt ou ralonje peni w, ba l longè w vle, episyon w vle, pou moun ou vle.